Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable porter une nouvelle émission. On est donc le lundi, lundi 3 octobre 2022. Alors, je pense que ça va très bien pour chacun de vous. Euh, il y a pas mal de gens qui m'ont appelé. Il y a un pile monde qui voit un message. Et j'ai vu également des commentaires. Mais juste avant, moi, commencer émission ça jeudi à là, je le soin justement pour me capable saluer un pile monde qui dans international, là, si ou qui en Haïti, parce que les fans ils sont nombreux. Eh bien, m'a profité justement dit un grand merci à Carmelite. Carmelite qui supportait nous un pile dans un moment ce non. Même si nous pas en forme totalement, mais Avèk priyè anpil moun, chak grenn moun, ebyen n panse ke eta sante an ki te degrade li ap amelyore de jou an jou. Nou di mèsi pou sa. E n ap di gran Jewova a mèsi anpil, n ap kontinye enplore sekou li, pa sèlman lè nou nan difikilte, men menm lè sa va byen, Ebyen, fò n di mèsi e fò n mande Granmèt la direksyon. Brèf, n ap di chak grenn fàn yon mèsi toutafè espesyal. Remèsiman espesyal a chak grenn moun paske gen anpil nan yo ki yo menm te fè dilijans pou te antre an kontak avèk nou. Nozami m ta kapab di ki te ansanm avèk nou nan Parleman an, anpil nan yo ki aletranje, anpil nan yo ki isit tou ki fè dilijans pou antre an kontak avèk fanmi nou, mèsi anpil e sa fè nou konprann ke gen anpil moun ki prè pou senpatize yo avèk nou. M ap di anfen ak chak grenn moun ki fè de kòmantè paske genyen de mesaj ki rive jwenn mwen parapò a sèten kòmantè. Dè jan ki diz, ben ekoute! Se byen le tip ki è la. Se pa pou san rezon nou menm nou te pwopoze pou li te pale sou chanèl la paske nou konnen ke ap gen yon maksimòm de moun ki ap renmen sa l ap fè a. Menm lè kèlke pa nou wè de ti mesaj ki di men ou wè pa CRL prod. Ben il était là! Il était là! Gen moun ki di tou ben ekoute pito se misye k rete paske lòt la li twò zuzu. Ben Non, m pa kwè sa paske se chak grenn moun ki pou fè travay la. M te imajine ke yon sèl moun pa ka fè travay la, se sa k fè m te pwopoze pou ke e notre ami à nous li pale sou chanèl la e anpil apresyasyon sa m fè du bien paske le retour enben li pozitif o pwen ke anpil moun di ebyen pito se visye k rete ou pa konprann non donk kounya a m panse ke m ap aleje donk m ap parèt mwens Lè genyen yon dosye ki parèt trè trè krisyal, nou kapab entèvni, nou entèveni. Donk, chanèl la m panse ke pral genyen anpil vwa ladan l. Brèf, se pati pou sèt emisyon. Sa te parèt anpe lasan paske mwen pale anpil nan entwo a, men ekoute sa fè yon bon ti tan nou pa tande m e m panse ke apati de jodi a la a, nou pral rejwi paske ebyen ou pral tande vwa ke ou renmen anpil la. Brèf, Cet homme là que vous regardez son nom c'est Erick Prosper Erick Prosper misye ap feraye au niveau de komin Sen Lwi di Nò se dans le departement du Nò-Wès a se sa brèf Erick genyen anpil nèg anfas li Erick se yon bandi yon kriminèl yon serial killer Erik fè anpil krim nan zòn nan. Gen zòn pandil, gen anpil zòn, m ta kapab di nan seksyon kominal yo, nèg sa yo, ebyen, yo fè anpil krim. Misye te fas on nèg ki rele Zayèl, m kwè Zayèl la pa la ankò, o pwen ke gen yon videyo ki rive jwenn mwen, videyo sa a montre ke Erik, ki li menm avèk pil nèg li, yo sòti bann lè Zayèl te mouri paske nèg ki te anfas Erik yo tou, yo te konn fè anpil masak. Gen nèg, m kwè gen yon nan mwa avril, nèg yo te fè Erik kouri paske gen yon operasyon bandi anfas la te al mennen, ebyen, sa w tande a la a, te gen anpil pwoblèm, Erik te pran mòn. Men, si yon moun w ap suiv chanèl sa a byen lontan, w ap gen chans tande vwa Erik. Wap gen chans tande lèm pale de Eric. Dènye krim Eric pral fè. Tande byen wi la fami. Eric gen pwoblèm ansanm avèk nèg yo. Pa bliye on manman fè 3 pitit gason tou le 3 nan move zafè. Men kòman e ou pase. M kwè gen on dezyèm frè ki rele Dosou. Dosou a e konsal mouri. Pase Dosou a te tèlman kriminèl. Ebyen misye touye on fanm a tout on pitit nan vant li. M te pale yo, m te di yo ke bagay la pap ka ret konsa, paske si w fè mal, ebyen w ap mouri nan mal la kanmenm. Ebyen yo tann yon pyèj, yo manyen do sou. Epi bagay la vin fè Erik mal, m kwè swa do sou oubyen yon lòt pwòch Erik, lè moun sa yo tonbe an, Erik nève. Lè Erik nève, tande sa m pral di nou an byen wi lafanmi. Genyen yon nèg ki patisipe nan krim nan ki rele Watson. Eric kenbe yon kouzen Watson. Ban m lage ti videyo a pou nou non. Ok. Kòman ou rele? M rele Kelson. Ok, koulye a m ap pale avè w. Ok. Sa Watson ye pou ou? Watson nan Madlo. Watson se kouzen m. Ok. Manman m se ti sè, se, se matant Watson. Ok, manman w se matant Watson. Watson, mat- mat- Watson nan Madelon. Ok, bandi Watson. Ebyen, ok. Ou la jounen jodi a pou ki sa Eid ou la? Paske ou se kouzen Watson, manti? Se kouzen Watson. E vrèman ou pa bay manti. Ok, ou- e bon, ok. Ebyen, nenpòt moun ki wè misye, misye nan menm. Li nan men Erick. Wadson, kouzen w nan men m. Ki se Telson, ok. M pa konnen kisa w ap di, si w ap vin chèche y ti blan a lòt nèg ò yo oubyen ki ban nou travay la, ok. Li nan men m la. M ap tann repons ou pou m tande sa w ap sa w ap voye di m oubyen si m mèt al mennen l pou ou anba, w ap ban m adrès pou m al jwenn avè w pou m al mennen l pou ou. Misye nan men m la a, nan men Erick granmoun nan, ti frè gran frè Dosso a. Hola? Yeah m jwenn yon kouzen wè la wè nap tiye ti inosan mwen menm pap tiye ti inosan wè la e pwòp kouzen wè m pran la me nan menm la wè ou konprann wap rele wap pale grimas sesit ankò wap angase m en ebyen ok me kouzen wè nan menm la wè menm zongle m pa zongle wè vizaj li m poko menm zongle wè me li nan menm la ok yeah. Fòm di nou byen ke Jiska prezan, m kwè Watson, alò kouzen Watson sa a, li toujou nan men nèg Erik yo. Men kòm Erik mouri, genyen m ta kapab di machandaj k ap fèt la a pou ke yo ta lage nèg Erik la ki nan men lòt baz la, epi pou ke baz Erik lan ta kapab lage Watson, alò kouzen Watson nan. Ebyen se sak pase. Men, jist avan, Watson sa a, Erik li menm ap chache tou, e Watson nan tou kapab ap chache Erik, lè krim nan fin pase an, papa Watson konn travèse pou l al nan jaden. Men, ekoute byen. Le père de Watson li pa an armoni avèk pitit gason li an. Se pa sa ki entèrese Eric, paske se lespri de vanjans ki nan tèt Eric. Eric kwaze avèk papa Watson, sa w tande a la a li kenbe le père. M t ap chache video a pou nou, alò audio a m pat gen chans jwenn li. Lè l kenbe papa a, li fè l depale. Li fè l bay tout moun ki konn pase nan zòn nan, tout moun ki konn nan baz la ansanm avèk Watson. Men lè l fin fè lepè a depale, lepè a di, mwen m se yon granmoun, m pa konn nan bagay jenn gason. Dayè pitit mwen an, m pa ann amoni avèk li, paske misye se yon vagabon. Li di, oke papi, pale non, pale non. Misye gen yon vwa, yon vwa bèt. Konprann? Mwen menm premye fwa m tande yon vwa konsa, menm lè se yon bandi. Bon, lè misye fin fè lepe a pale mezanmi, kisa nou ta kapab imajine k ap rive nou menm ki pa t gen chans tande emisyon sa a? Misye kenbe lepe a l koupe tèt lepe a. Lè fini, misye koupe tèt bourik la. Li mete tèt lepè a ansanm avèk tèt bourik la menm kote. Epi, m kwè sa pase nan menm mwa avril la. Avril ki sot pase la. Epi, non, m kwè se me, nan mwa me. Tèt lepè a menm kote avèk bourik la, l di, Moun ki vle, ya vin pran n. Epi yap veye pou si moun ta vini, pou yo fè yon lòt masak. Nèg sa yo fè anpil masak nan zòn, alò m ta kapab di nan komin Sen Lwi di Nò la, atravè plizyè seksyon kominal ke nèg sa yo, yo menm, yap feraye. Eske n konprann? Donk kounye a la a, lè bagay la se konsa lap pase, tout moun ap plenyen. Paske misye li menm tanzantan se menas lap fè. Koray Nou tout nèt anpil respè pou nou tout nèt Glasi, Labrun tout kote nèt an jeneralman Tout moun kap viv nan depatman sizyèm Respè pou nou tout nèt Fòlòk, Chamraz ok moun ki pa ladan yo pa ladan ou konprann. Humm komine de chabot tout kote net fortin tout kote net an generalman yon gwo kout drapo pou nou koway tout kote net avek anpil respè wi a se yon nan neg san ras yo wi ki tap ban nou problem anpil la wi. Gwo koze. Moun Pòdepè yo, pastè Job ki ta sitwayen Sen Lwi di non. Men nèg ou la wi pastè Job, men la men men nèg ou a nou tap chèche nou pat ka jwenn nan wi ki se 50 danje. Aprè tout sak pase Ti nèg sa yo pran palto maron pou yo Aktyèlman misye al kache Wanament Konnen pa gen moun ki sou lè li a Epoutan Ti bò pa wè a li k pete zye w papa M ap di nou sa Belame men nèg Òlòt ap chèche a defann nou koulye a Kòm misye te di se ou ki te lage l nan prizon atyèlman misye Wanament la li nan men lapolis la. Nenpòt moun k ap tande sa len fè lòt fè lòt tande sa ok. Epi idmo yo gade byen gade videyo a kòm ou te pran yon ti inosan nou te di ki pa t menm konn Sak tap pase deba idmo. Koman yo te rele ti bwa sa anko yo te pran ti inosan ti atis sa jele gade pou nou wè an lè chèf la tap manifeste gade pou nou wè ti atis ki nan men nou an pou nou wè avèk misye kèl la diferans nèg ki tap vin anbrase ki te gen manch long nan men lan wè nap pran ti inosan nou di Konprann? E bandi nap pran. Nou kite nou kite makout nap bat pan nou ou konprann? M ta eseye fè bay yo, pa fè bay yo an politik, fè bay yo an lojik ok, ok direktè a gade ok, gade byen gade byen pou nou wè ti inosan ki te rele Gelin nou pran gade byen pou nou wè. Ok, wè m pa janm pale, gade byen pou nou wè. E nèg sa, a e 50 dan ja, e nèg sa ki te ba Idmo a bal la, mwen, nou pa, kòm si se politik n ap fè, nou pa fè, nou pa fè jistis vre. Ok? E ben tout popilasyon an m ap di nou sa, aksèlman la, se yo k ap pale a, ok? Nou konnen se mwen k pou ba li l. Kote bagay la tonbe sim vle map ba lil menm fè sila sa apil bagay men misye son nèg mte vle sanba menm poul te tonbe misye jwe sèl kou mawon nèt aprè misye te fin resevwa bal nan menm tout sa misye arive I mawon konprann bon misye vin ateri jous wanamèt la ki se 50 danje nèg janklè men te nan san ras aprè tou de vèdman ki te pase lakay li misye tay mawon li te tou desann dezire epi atyèlman atyèlman misye jwenn. Misye jwenn yon ti bagay kanmenm nan sa li t ap chèche a men sa li t ap chèche a m te vle anba men m pou l te tonbe e wòl mawon li t ap jwe men atyèlman misye nan men lapolis la be la men kòm misye te nan prizon li te di yo ki te lage l e ou te di se evade misye te evade e misye te fè w pwomès deja atyèlman defann ou kòm m konnen ou pa anlè a men m konnen ou gen plas ou la toujou. Ebyen misye nan men lapolis wanamèt m kwè si w bezwen wè misye fòk ou ta fè misye antre fè demand pou misye antre pòdepè pou w ka wè l pi byen ebyen ok popilasyon an plaw plaw ok se yo k ap pale a 50 danje i pa i pa sou latè ankò atyèlman la kote li a la i prèske jwenn syèl ok e fanatik 50 danje yo humm ti mesye pandye yo monchè 50 danje atyèlman i pa mouri non Men pito l te mouri tan ke m pase de mizè pito m mouri yon sèl fwa. Ou konprann? M 50 danje nan men lapolis sa wanamèt ok. E ok. Ou konprann? Ok. Tout moun kap tande odyo sa len fè tan fè fè len fè lòt tande sa ok. Ya. Bela men men nèg ou lòt ap chèche a 50 danje. Ki te evade a ou konn misye byen ok ya ebyen koulya la len fè lòt tande sa ok moun mennaj fon Philippe Gaspard ok moun janklè menm konnen nèg sa yo te bay kòm se moun lakay yo yo te bay anpil pwoblèm tou lakay yo ok ebyen. Nou tout Humm m konnen la Apay gen yon gwo kout aplodisman la nan tout komin isit yo depi se komin nòdwès de kòmanse depi senlwi di nò la pou tèl tonbe nan tout lòt katye katriyèm twazyèm tout kote nèt gaspa mèchen a la dènye minit nèg sa yo fè moun mèchen kite anlè a la yo rache menm konbyen moun ou konprann e misye wi ki te tiye chèf yo anba. A lepòk, ki te 2 madanm prezidan ki te pran zam chèf yo, ki te vide yo nan tou a. Ok. A bon. Ok, moun ki pa t konn zam fè nou konn sa. Misye nan men lapolis Wanament la atyèlman. Ok. Dakò, 50 danje. Ok. Ti Likou. Ok, nèg Janklè. Men nou konnen se nan san ras misye t ap fonksyone. Aprè Levèl mouri, ankò, se anba misye t ap fonksyone Dezire, Mòn Salin. Ti bradòm? Eben ok. Misye nan men chèf la atyèlman. Epi pou wè Erick kap pale kap voye voice kap di kiyès tip sa ye son vakabon son bon grenn la wi ki nan men la polis men Erick pat janm konnen si kou pal la tap vini pito se arete yo te arete Erick ebyen Erick pral mouri m kwè Erick al nan yon aktivite swa nan yon vèy konsa nan zòn men vyèl genyen 2 enfòmasyon ki ap sikile Gon premye eleman enfòmasyon releye par TT dizan ke se ta menm pwòch Eric yo ki touye l pou kapab pran plas li a. Men vin gon dezyèm eleman enfòmasyon ki fè kwè ke se nèg anfas yo ki ta touye Eric o pwen ke te genyen 2 voice sa yo ki pati aprè lanmò Eric. Sa se Eric tande bòdè m wè timoun day menm pantalèt ay sèl pantalèt li rete e la k gen bandi tande bòs m konn nèg minjèl yo te tonbe. Sa se nèg men vil ki touye m pandan lap soti li ta yon pwogram ki yon kote k rele kankòk epi nan retounen nan pwogram nan nèg yo touye men gon lòt moun ki mou ankò. Yon pitit lòt gang ki te mwen, yon pitit lòt frè la. Ki te yon dèdè d'Ayiti Erik. Nèg men vyèl, koupe tèt a yo pran tèt la. Konprann? E konsa y ye. Erik tonbe. Si w ap konpare yon seri de bandi nan Pòwoprens a kriminèl notwa, ou pa gen kalifikatif pou yo, mèt di menm bagay la pou Erik. Paske Eric se yon alò se te yon kriminèl. Se te yon serial killer. Ebyen jounen jodi a Eric ale. Yo pa dirab. M ap gade pou m wè Eric sa k te konn ap bat kò l li ebyen foto Eric atè a. Yo koupe tèt Eric. M kwè te gen yon lòt nèg avè l tou. Ebyen yo koupe tèt. Eric, Eric san tèt, yon kadav san tèt ki atè a, Eric Prosper. Fò m di nou byen ke nèg lakwa yo, nan moman nèg sa yo te konn ap fè anpil kidnaping, bon jiska prezan toujou gen kidnaping men pa rapò a jan l te ye lontan m panse ke genyen yon ti alèjman tou piti. Ebyen. Nèg yo te fè misye kouri, men misye te reponn nèg yo nan yon voice, e lè sa a m panse ke se te première voice Erick, humm, se te première voice Erick, e pi aprè, prèske chak mwa, Erick ta pral lage voice. Ann tande pou la verite et pour l'histoire. Se sa bel anpil mesye sa bel anpil sa bel anpil se gade koman gade koman gade koman lavi jènjan ap pase nou mesye ayy Zael pran plezi nou mesye pran plezi nou men m ta swete pran plezi nou pa lonmen non bos la non ok Maxo si w bezwen voy vòz ni Maxène Zael pa bay moun voye pa bay ti grapyay voye pou nou ok nou konn koman m sèvi Depi m gen bezwen nou m ka konn telefòn nou m rele nou endirèk ok men m pa nan fè makak fè rizib fè rara nou konn sa byen ok mesi an nou poze wè pandansetan nan te jou m te voye yon vòz si te gen moun ki te ankadre m tankou nèg bis Nèg moto, nèg bis k ap sòti Pòdepè, k ap travèse lè w fin kite pou ap al travèse lè w fin kite Basen Ble pou al pran kot Tèl, pou al pran anba Pandi, bò pon an, kot nèg yo toujou fè barikad bare bis yo. Si nèg sa yo te ankadre m, m p ap ba w manti, nèg sa yo pa t ap janm ka kidnape ni yon moun, yon nèg moto, ni yon machin ki sòti Pòdepè, ni yon machin tou k ap sòti Gwomòn Pou travèse vin Basenblè oubyen Pòdepè. Se bòs e bòs la kap pale la e kap pale la ou konprann? Ou konn lè moun ap fè ben yo pa renmen wè moun kap fè ben ok. E m ta swete w tou kòm gon nèg ki te di m pou m met zam mwen atè e m voy di sa ankò. Kon m di sa nèg la ap deja wè. Pandansetan ankò depi maten la men nèg yo ap bloke mòn Salin la. Moun ki sòti sou moto Basenble, ki sòti avèk moto Pòdepè k ap travèse kite Basenble k ap travèse pou al pran bò pon anba Pandi, nèg yo ap opere la. Ok men yo moute avèk moto, gen moto ki gen 3 moun dèyè yo ak chofè a fè 4. Ah koulya la m kwè la Belame ap met sal konnen deyò la paske moun pòdepè sa yo yo te patizan Belame koulya pou Belame al pran nèg sa yo wi li pakab al pran nèg sa yo non se la map tou met zam nan atè ou wè la dep ou wè depi ou depi ou depi wal pran moun sa yo m tou met. M ap kenbe zam nan. Men depi ou pa al pran yo, m ap toujou kenbe zam mwen. Ok? Ou tande Bòs Be? A vle di m wè nou gon bagay nan nou? Gen de fwa, moun nan k ap dòmi an, nou toujou dè reveye l nan somèy li. Ok? Epi avan ou pale avèm tou, avan nou pale avèm gen de moun, avan gen de moun ki, avan nou di met zam nan atè, avan nou di komisè Henk met zam nan atè, fòk nou ka fè aranjman mòn Salin nan. Fòk nou ka antre andedan mòn Salin pou nou pran Alondri pou nou tonbe nan mache Lapyè. Si nou pa ka fè operasyon sa yo, nou poko ka Zam pam nan poko janm ap depoze Ou wè lèm mouri di liv te a sou estomak mwen lap depoze Kòm te pa sou anòs Si te gen nèg bis ki tap pòdepè ki te ankadrem nan sam te di a Avan yo te vwayaje Yo tap tchekem sou telefòn mwen Pase e la m ye ansanm avè yo Lakwa m ye M pa lwen ok Nèg bis pòdepè yo e lakwa m ye M pa lwen Se la map viv. E la m ap viv. M pa gen yon lòt kote m ap viv ankò. E la m ap viv. Lakwa Pòdepè. Ou konprann? A vle di, paske m renmen yon, m renmen, m pa ta renmen pou moun Pòdepè ta viktim. E m renmen nan sa nou ye a, fòk nou ta rele. Fòk nou ta rele byen wo pou Belame ta tande tou. Pase toutan nou pran kou sa yo nou rete bouch fèmen nou pa fè radyo konn sa k ap fèt la. Pou Belame di yon bagay trè fò nan sa, s on lòt bagay. Ou wè aksèlman la, moto k ap sot Gwo Mòn pa travèse vin ankò. Machin k ap travèse yo blije kanpe. Pase kòm n ap jwenn ay lòt moun tou, lè y ap frape ay lòt la, basen ble bloke la moun pa ka debloke. Ou konprann? Bon kòm. Gen de moun ki ka kote yo ye la, yo ka pè pale, gen de chèf gen yon bagay ki ka pase li ka pè pale. Ou ka wè se yon moun ki moun li panse ki ka pale a li ka rele ok mwen k pase anons la ok m ta swete la lapolis avan nèg yo distribiye moun yo moute pou yo moute nan mache lapyè avèk moun yo Fok nou ta antray pran moun sa yo bann salin la koulya paske yo antre avek menm moto tou bann salin moto sa yo mkonn yo tou pran yo moto sa yo ap ay foksyone pou fè taxi nan mache nan mache lapyè avek gwo mòn ok pandan setan nou wè moun sa yo tou nap gade a la belame gade yo byen euyk kap pale a ok mgen poum depoze zam mwen an wi men map depozel sa se menm patizan level yo nèg fòfò yo M kwè sa ou konn moun sa yo trè fò. Eric kap pale a koulye a ok Komisè Eric kap pale a ok ki te sou radyo Ti Anòl jedi an a sizè edmi an ok Gade pou nou wè mizè moun Mèche mizè moun Janklè ki se moun Kay Fòfò menm ki eta yap fè yo pito yo te kite sa pou mwen Paske m pat la yo te banm kou nan do yo ta kra e boule kay patizan m ok men m pa kwè se fò voka mande kraze lakay li konsa ap met dlo nan zye moun lakay li konsa ankò ou konprann e yèswa moun nèg menm nèg sa yo ankò ki vin fè sa depi yèswa yo desann avèk pil bèf Zayèl yo Maksèn yo yo desann ay pil bèf yo desann lapyè depi yèswa epi yo tou pase desann maten an Lè rival ou di yo tou plonje pran andedan, yo tou moute mòn sa li wè, koulye a la yo tou al fè operasyon ankò. Ti egare mwen k t ap pale a te voye odyo, e t ap pran pòz pale a, se Rilis, e bagay, e ou wè kòman y ap pale, e nèg pandi yo Maksèn, sesit, e paske y ap pale de mòn sa li, sesi sela, ti djèdjè, kite moun ki, kite moun ki gen non pale. Ok kite moun ki pap bay manti pale ok mezanmi ayy degaje nou len moun ki tande odyo a len lagey bay lòt ok pou yo sa kap sot gwo mòn ki rive nan dlo la kilh kanpe ok sak rive basen ble kanpe sak rive bò kafou tèl kanpe paske jiska no jou toujou ou ka wè nèg yo plis avanse devan ok. Dakò, se bon se ki pa sa anons la. Pèp Pòdepè m te bay telefòn mwen m te di nenpòt chofè bis kap deplase, nèg moto, fè m konnen avan paske m pap ban nou manti m renmen vi nou. Menm kote a tou nou trèt mwen map manje nou tou wi. Ay mwen m pa gen pa gen kriminèl pase m, pa gen nèg ki bandi pase m tou. Men konsa mwen m pa gen nèg ki dous pase m. Men depi w wè Hena fè m rantre ou mèt trè byen to ou mèt mare w jwe kwen map manje w. E konsa m ye. Konprann mwen e lafimen nan nyaj m ye ok. Eric ale Eric pap tounen ankò. Yo fini ak Eric. Men sa fè nou konprann ke afè gang nan li anpil nan peyi Dayiti paske nou menm nou te gen yon fiksasyon sou zòn sila. Anpil moun te konn ap rele nou ap kriye ap plenyen paske bagay la te grav. Men se pa ankò. résolu parce que un pile lot gang la zone Et nous même nous toujours à la police pour aient une fixation sous zone Donc, après la mort d'Eric, est-ce que ça va changer? Pas encore parce que a d'autres membres restants au sein de ce gang.